Gon ti pwovèb kreyòl ki di, jou devenn nan dèyè w lè t kaye kase tèt ou. Ou ka sezi wè ou manje pistach pou gen bann, epi kou fi a rive devan w, ou wè w gen dyare. Ou ka sezi wè w manje ti pòm, ti anana, ti mango, ti seriz, dekwa lè w al bay nèg la kasav la pou bay la santi bon, ou sezi wè se zonyon l santi. Dosye èd pasi pala pou lapolis, sa fè lapolis pèdi konfyans nan tèt li. Sa fè l pèdi pwisans li. Paske operasyon se plan, se teknik, se estrateji. Se bon jan konprann. Ak sa nou genyen. nou kapab travay. Ak sa nou genyen, nou kapab bay bon jan rezilta. Dosye èd pou lapolis pasi pala tout la sent jounen mwen m fatige ansanm avèl. Pòt pawòl lapolis la tanpri souple. Dosye èd pasi pala pou lapolis epi n ap di m lapolis toujou gen mègre mwayen. Sa fè ke kapasite polisye yo redwi. Yo pa kwè nan tèt yo ankò. E a chak fwa la polis fon bèl kou, mwen Fouco map kanpe dèyè yo paske m konnen yo se fòs de lòd, yo la pou mete sekirite nan peyi a. Sa nou klè sou li. Donk, se pou nou ankouraje la polis. Se pou nou ba yo fòs pou nou fè yo pran konfyans nan yo. Paske m konnen gen bon grenn, gen bon grenn an dedan la polis la. Genyen ki renmen Ayiti, genyen ki vle mete sekirite. E genyen tou se motivasyon yo pa jwenn. Genyen tou wè kap panche pye yo ap glise pou tonbe nan move zafè, se paske yo pa wè nan travay nap fè a nou serye. Paske map klè ansanm avèw, pa gen pyès moun ki pa renmen glwa. Pa gen pyès moun ki pa renmen lè yo felisitel. E lè yo felisite yon moun lap batay pou yo toujou felisitel. Donk, si lapolis fon travay jounen jodi a nou felisite l, nou ankouraje l, nou batay ansanm avè l. Polisye sa a, l ap pè pou l pèdi respè a. L ap pè pou demen maten moun sa yo ki t ap felisite l, yo al leve kont li ankò. Nou bezwen ede lapolis pou l mete sekirite nan peyi a. E raple ou nan jou pase a, m te fè ou yon ti sekrè. E sekrè sa a ki se te. Gouvernement ki la, chef polis ki la, li gen posibilite pou l mete sekirite nan peyi a, pou l elimine tout gang pase l konn pi fò. E sa l pa konnen l met cheke politisyen yo, pase se menm yo menm ki tap batay kraze, kreye gang, kanpe dèyè barikad se li k avni w, donk yo kapab ba li tout detay frè se sè byeneme. Donk, felisitasyon ankò yon lòt fwa ak anbasadris Magalie an k ap fè yon travay serye nan kominote ayisyèn nan, sitou nan zòn Kwadèboukè. Frè se sè byeneme, dosye 400 mawozo sa pa egziste ankò. Donk nou ka nan 390, se 10 grenn ki chape poul yo a, se pa ti piti yo, se gwo mawozo, mawozo ki gen chè. Rezidans tonbe, sa yo fè pati ilegal men m renmen jan Magali bay mesye yo rezidans ba yo papye, mete yo legal epi wouch, ba yo azil politik wouch, voye yo ale. Magali, kontinye frape. Ayayay ke Bondye, la repiblik dè zè odasyeu, se konsa peyi dayiti rele. Pa la, pa la pèl de zanti de twonpo. Francis Soeur Bien-Aimée, tout koze bon pou pale, bon m eksplike w yon bagay. Dènyèman, mwen fè yon kout pye an Repiblik Dominikèn, epi m ap gade nan plak machin Dominiken yo. M pa wè l make la pèl de zanti. Tandike peyi nou ki tèlman sal, pa gen wout, pa gen elektrisite, pa gen anyen ladan, epi nou mete la pèl de zanti. Nan plak machin. Jan nou fè odasye konsa? Tale, jan nou fè odasye konsa? Non, nou telman kwè nan bèl pawòl men, pawòl yo pa sanble nou. Wap gade nan plak machin yo make la perle des antilles. Se Repiblik Dominikèn ki te ka make Lapèl dè Zanti. Pase li nenpòt 20 fwa an avan ke nou. E pou wè nan plak nou Lapèl dè Zanti. Adje la vi! Adje la vi sa ou! Ala kote moun yo gen odas pa pase nan peyi Dayiti. Ala traka pou lave kay te. Frèz e sè byen eme, byen vini nan Ayiti la Repiblik dè koken! O yes! Sèl vòlè yo ka prete. e se sèl vòlè yo k la aktyèlman la. Kote senatè Revalliere Beauplan? Wi, frè se sè Bien-Aimé ou raple ou senatè sa te fè tou linivè? On epòk li t al fè la Chine, usa you understand, North Korea, South Korea, Africa. t ale Ozetazini, Lachin, Kanada, Espay, Frans, kòman se di se, Chili, Brezil, Venezyela, l te fè tour linivè pou l fè tande vwa popilasyon ayisyèn nan ka di non, on ne veut pas Jovenel Moïse, fòk li demisyone, il ne peut pas diriger le pays. Èske w konprann? Èske w sonje ti moman sa a, frè e sè byeneme? Atò, ban m di nou yon bagay, pèp Ayisyen. Pou nou pran tan nou, nou pran san nou, nou al nan reyinyon, nou mache chante viv entèl, viv entèl, nou vote yon senatè koupyon en. Nou vote yon depite soufnantchou. Nou vote yon majistra pou al fè manifestasyon kont prezidan. Di m, eske se pou sa nou vote senatè? Eske se pou sa nou vote depite? Eske se pou sa nou vote majistra pou yo al fè manifestasyon kont prezidan? Ala traka pou lave kay tè. Gade, sou tab la gen nenpòt 4 senatè frèzesè byeneme, senatè Youri, senatè Rika, senatè nèg kaka Don Kato, senatè kòman e rele ankò, Evalye Boplan pou n site sa yo sèlman. Non, di m byen, eske nou vote senatè se pou al fè manifestasyon kont prezidan? Eske nou vote majistra pou yo al manifeste kont prezidan? Ala traka pou lave kay te papa. Tale, pep ayisyen, kale jo nou. Freze se byen eme, se wè m ta wè sa. Mwen fouko, pitit manman ma papa m. Pou m ta nan manifestasyon, pou m vote yon senate, pou m wè senate an nan manifestasyon. Pou m konn sa w ap fè. Pou m wè senatè a pa nan parleman an lap diskite lap entèsede pou m wè la tè a tou lap boule kawotchou lap manifeste ansanm avèm mwen avèw on fanm on gason pèdi dan linivè yo hee fo pa ensi chè senatè humm. Nou vote senatè, nou vote depite pou al manifeste kont prezidan. Ayy ala traka pou, nou vote yo, nou ba yo machin, nou ba yo dezyèm rezidans, yo ap touche chak mwa, madanm yo ak pitit yo pa, yo ap jwi de e de privilèj jis pou yo al manifeste ansanm avèk nou kont prezidan. Poukisa nou t al vote malandren sa yo? Adje pèp ayisyen veye map veye nou lè eleksyon de pye kole map fè nan lestomak nou pou m fè nou kite sangwen pou m fè nou sispann vote vakabon malveyan pou m fè nou sispann pran medsin sou kont petad mawon pou m fè n sispann vote raketè esklav volontè mete nan enstitisyon nou yo aprann pran responsabilite nou lè n fin vote yon prezidan tou fò nou respekte tèt nou pou n respekte grenn vòt nou an. Zafè vote senatè, vote depite, vote majistra pou al manifeste kont prezidan, fò sa fini nan peyi dayiti. Hum! Peyi a nan men yo wi. M pa konn sa yo deside fè avè l. Men l nan men yo. E jiska prezan, yo pa di nou mouri, yo pa di simityè ret vid. Medam, matmwazèl e mesye, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktati o sèl apèl dè zanti. Ayiti demokrasi la repiblik dè koken, sèl vòlè yo k ap rete, ki viv ravè ra. Kimura Kakara Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun, non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo. Orevwa a la pwochèn, bisou bisou, one love.